Bonjou ak tout moun kap gade video a, se premye fwa ou pase sou chanèl sa, make sure ke ou abone epi aktive klòch notifikasyon an pou pa pèdi youn nan video ki nap lage yo. Jodi a la nou vin pale ou de Itali, Itali ki frape vreman fò pa maladi kowonaviris la. Pou diminye ka kowonaviris an Itali, gouvènman Itali a oblije pran yon desizyon kote desizyon sa pa bon pou Itali e li oblije pranl. Paske vi moun yo pi enpòtan ke sitiyasyon ekonomik peyi a, l oblije fè tout moun yo oblije ret lakay yo, pifò aktivite yo oblije bloke pou maladi sa pa twò pwopaje nan peyi a, pou plis moun pa atrape maladi sa. Pou moman n ap pale avè w la la gen plis pase 12 mil 462 moun ki kontamine pa maladi a e gen 827 moun ki deja mouri. Sa ki vin parèt pi etonan nan zafè Itali a se paske sit pònografi Pornohub la, ke anpil moun konnen, li chwazi bay abòdman premium li yo gratis nan peyi Itali. Abòdman premium yo te koute 9.99 ewo, li bay yo gratis nan peyi Itali. Pandan moun yo fèmen anndan lakay yo epi yo tou jwenn aksè gratis avèk sit pònografi sa. Bon, pou mwen menm mwen pa wè ki rapò sa gen avèk kowonaviris men, men sit la bay li bon. Pa konnen tou si se pou l ka antre nan nouvèl, si se pou l ka fè buzz, paske anpil nan konpayi yo li renmen fè sa, lè gen yon aktivite yo tou pwofite fè non yo pase, yo tou pwofite fè piblisite pou tèt yo. Bon, m pa konn si se nan sans sa li bay li, m pa konn si l gen yon fason l ka ede moun yo vrèman. Ou menm k ap gad videyo sa a, pa bliye kite yon kòmantè pou di m sa w panse.